Ayiti sou limyè wouj, signal yo pa klè, bagay yo ban nou kè sote, ensekirite, òm politik ki nan gang, peyi a. fini peyi a malad. Nou kontan avèk ou jodi samdi premye oktòb 2022 a pou n pote videyo sa pou ou e pandan n ap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi konpatriyòt nou yo kèlkeswa kote ou konekte sou kanal sa n ap di ou byenvini e n ap felisite w lefèke ou fè chwa de yonn nan pi bon kanal ki la pou enfòme w 24 sur 24, 7 sur 7 sou tout sa ki gen pou wè avèk aktyalite keseswa an Ayiti oubyen aletranje. Rete konekte, n ap pran yon kout poz, n ap tounen. A wi medam e mesye, sa w pral tande a, se sa menm, pa gen manti nan sa, pa gen voye monte, pa gen fabrike nouvèl, ebyen lame dominikèn ki yo menm ayè, Donk vandredi an anvayi tèritwa ayisyen an, gen anpil ayisyen ayisyèn ki yo menm te santi yo panike avèk aksyon dezòd sa a, avèk aksyon irespektyez sa a, avèk aksyon dominiken souvan ebyen komèt nan figi nou la a, e leta ayisyen nou konnen ki yo menm enpuisan nan tout bagay, nou pa kwè te genyen yon donk entèvansyon ki te fèt aprè lame dominikèn fin anvayi tèritwa ayisyen an. Ayisyen fache ayisyen voye pye nèg yo kouri pataje video pou mande avek Ariel Henry kisa wap regle nan peyi sa paske a chak fwa dominiken anvayi tèritwa nou pafwa yo anvayi nou wanament pafwa yo anvayi nou sou tout fontyè yo e leta ayisyen pa janm e doke entèvni e genyen fòs e doke sou fontyè a ki yo menm te ensifizan tan pou konbat avek dezòd sa ke lame dominikèn ta fè Ebyen medam se mesye nou pral envitew an gen tout detay, nou pral envitew konnen rezon ki fè lame dominikèn yo menm te mete pye yo sou tèritwa ayisyen an. Genyen Stanley Lucas ki li menm voye pye yè swa nan emisyon Boukante la parole sou dosye masak ki te fèt Jan Rabèl nan lane 91 si memwa nou pa fè nou defo ebyen Sandre Lucas ki li menm pa janm kontan a chak fwa yon jounalis ta poze l kesyon sou masak Jan Rabèl ke non Stanley Lucas enplike ebyen misye voye pye. Misye fache, plim sou do Stanley monte tankou plim sou do yanm ki gen 30 lane, ebyen medam e mesye Stanley Lucas fache e n pral fè w tande tout detay anndan videyo sa ou sou kanal paw la TV lakay Haïti pwen kòm jodi an se samdi bon weekend. nap tounen. Wap wè pa kouri pèsòn pa kouri nap gade la nou pral gade trèble lame dominiken an pral deplwaye la sou teritwa ayisyen avèk zam a la men zam a la men zam a la men lame dominikèn nan deplwaye anndan kodevi nou kapab ap konstate nou kapab ap konstate sa kap pase la aktyèlman la tout moun pa kouri pa kouri. Nou kapab ap konstate ke lame dominikèn nan anvayi ouvriye CODEVI avèk zam nan men nan moman la a. N ap swiv pou nou wè kòman sa ye. Apwopo de deriv ki rive nan CODEVI la a, nan moman sa a fòs de lòd an Ayiti yo ta sanse ensifizan. Nan moman sa a, nou kapab ap konstate ke lame dominikèn nan li menm, Yo anvayi, anvayi Kodevi. Anvayi, anvayi, non Arel pa la. E, e, nou gen chèf sekirite a ki a savwa de Rafael Gonzalez. E nan moman sa la, nou kapab gade lame dominikèn nan e anvayi rantre sou sòl ayi, e, e, e, sou teritwa ayisyen yo. E nan moman sa la ke nou menm n ap konstate sa, e, s on bagay ke. Nou menm nou pa te janm swete pou ki te rive fèt, jounen jodi a avèk gwo zam alamen, nou kapab ap konstate ke lame dominikèn nan li menm li arive anvayi Kodevi nan moman sa. Bon, se yon bagay ke popilasyon an pat janm kapab, bon zam ap baskile, nou poko konnen si pap gen deriv, zam ap baskile, lame dominikèn nan anvayi nan Kodevi. Apwopo de tout deriv ki rive fèt yo, se yon bagay ke nou menm nou kapab ap konstate, nou kapab ap konstate si tout moun k ap viv la, n ap gade la, sa se zam k ap deklannche la, se Dominiken, lame Dominiken ki anvayi la nan Kodevi, Kodevi ki twouve l sou teritwa Ayisyen yo, e la nan moman sa a, fòs de lòd Dominiken yo arive e anvayi. e teritwa ayisyen an. E nan moman sa a, n ap gade, aprè zam k ap tire la, bal k ap tire, se lame dominikèn nan, e lame dominikèn nan ap tire, e se si nou pral gade, e nou pral viv sa, n ap fè tout moun viv sa, tout anpil bal k ap pete, e. E anpil tire kap fèt la nou kapab ap gade la tout bal nou tande tout bri nou tande tout bri nou tande la e nou menm nou kouche nou kouche rasòl e nou kouche rasòl se lame dominikèn nan e lame dominikèn nan ki anvayi e lame dominikèn nan anvayi peyi a anpil bal ap pete e nou si lè lye nap kapab fè nap viv sa e nap kapab fè nou viv sa. Lame dominikèn nan la son pil bal son pil bal kap pete la son pil bal kap pete si nap gade tout kouri kap fèt nap gade anpil bal ap pete nou kapab ap viv sa zam ap baskile gaz ap tire bal ap pete nou kapab ap konstate sa. Vwala medam mesye evidaman nou menm nap deja denonse sa medam mesye mwen konnen ke evidaman jan de bagay sa yo sa pa fè nou plezi men se plizyè militè dominiken ki anvayi e kote ayiti an pou pa di fontyè dayabon e donk bagay sa son bagay ki vreman grav e bon nou jan nou dil nap salye deja Doktè Claude Joseph, nou kapab wè sou paj Facebook li, pou pa di Twitter, li menm ki denonse konpòteman jisteman prezidan dominiken an k ap eseye, k ap eseye entimide nou. Tout sa w wè ki gen la, se entimidasyon. Y ap eseye entimide pèp ayisyen. Jodi a la, nou toujou di l, nou pa pral pale avèk emosyon, men n ap mande pèp ayisyen, pran desten nou an men, pa kite jan de bagay sa yo rive. Mesye, m konnen gen anpil nan nou menm, nou gen zam, nou gen zam, men la, Kòm nou wè gon asasen nan tèt peyi an tout sa ou wè la pa gen youn ki di yon mo non pa gen youn nan gouvènman sa nan leta sa ki denonse sak pase la pou yon ekip virus vin met pye yo sou tè Desalin nan donk nou menm fòk nou denonse sa wi Salomon. Alò jiskavan nou antre nan deklarasyon Claude Joseph oubyen nou antre nan deklarasyon Laurent Salvador Lamothe la n apote tou dwat nan repiblik dominikèn Fè yon ti mache Dayabonn nan nou kapab pale e 29 septanm 2022 a enben majistra minisipalite Dayabonn nan Santiago Riveron anonse fèmti mache fwontalye Dayabonn nan jiska nouvèl òd an rezon de sitiyasyon ensekirite ki konnen zòn franch Kodevya nan Okou pandan ke plizyè moun gentan blese enben 29 septanm nan selon jounal dominiken Listin Diario. site, pa rapò a majistra Cynthia Goulbert Riveron non, enben desizyon sa li pran jedi a swit avèk yon ensidan nan zòn franch la nan Kodevi kote ayisyen, selon vèsyon yo, gen anpil mache tou gen plizyè moun tou ki pwovoke yon altèkasyon ant ayisyen. Majistra Riveron deklare ke moun sa yo ki kreye dezòd la yo enfiltre nan echanj komès yo kote pa gen okenn garanti dominiken yo an sekirite. Nou pral fèmen jiska nouvèl òd pou sa sa kapab rezoud. Yon pati dominiken ki travay nan zòn sa yo kapab elwanye parapò ensidan sa, sa vle di nou wè repiblik dominikèn anpil moun di Nou wè lame ki lame dominikèn nan yo menm ki te franchi ba wanament men se yon dezòd men ki kote Geneyis li menm ki di tout bagay sou kontwòl kote e Ariel Henry mouche devan koze sa jiska prezan pa gen anyen di nou wè Aysha Dabo nan li menm ki pran pozisyon pal men bò kote pa Claude Joseph rapid rapid Kote Luis Abinader ak lame dominiken an adopte yon posti pwovokatè anvè Ayiti nan dènye jou sa yo, nou te konnen byen gen yon ajanda kache dèyè atitid alamis Luis Abinader. Sitiyasyon Ayiti a devan kominote entènasyonal la, pèp ayisyen an dwe rete veyatif Deklare Claude Joseph bò kote pa l, Ayiti, nou wè gen plizyè twit ki li menm ak Wilner k ap rive jwenn nou. Men bò kote pa l, Laurent Salvador Lamothe bò kote pa l, li di Ayiti bezwen yon èd sekirite pou Ayiti. Non, nou pa bezwen okipasyon militè, nou bezwen yon inite entènasyonal spesyalis anti gang, yon operasyon limite nan tan ki pou 1. Mete fen avèk gang, kidnapin, 2. Antrenè ak ekip pnh la, lame Dayiti, pou yo menm ka bay sekirite tout tan, tout kote, deklare Laurent Salvador Lamothe. Men si pral nan pale de Laurent Salvador Lamothe, se swit avèk deklarasyon Pamela Larotte la ki mande fò Bòt Ferre file tè Dayiti. Wi, e an menm tan, e medam mesye mwen, mwen espere ke nou konprann e anje ki gen la, bagay la se kanmenm trè trè grav, e pou nou wè jisteman pou dè militè dominiken oze mete pye yo sou sòl peyi dayiti, jan nou dil, evidaman nou t konnen toujou gen konfli ant e popilasyon ayisyèn nan e e e swadizan machan sa yo e dominiken yo men nanpèch kanmenm an pou kounya la Bòn nouvèl lan nou kapab di an kèlkeswa, se ke mache Dayabòn nan l fèmen. Mache an l fèmen medam mesye, yo fèmen l kounye a la. Men, etonaman, lè nou di mache a fèmen, nou te gen dwa di se yon bòn nouvèl, nou te gen dwa di antwot gouvènman Ariel la resi fè yon jès. Non! Ariel pa gen anyen avwa nan sa. Se sa ki grav lan Salomon. Mache dominiken an fèmen, Dayabonne fèmen, se pa akoz de Ariel. Se pa akoz de gouvènman sa, se sa pou w konprann. Se dominiken yo menm ki wè bagay la tèlman grav, yo tèlman sezi, yo tèlman wont, yo menm bò kote pa yo deside fèmen mache an. Pandansetan, voryen sa, ti granmoun sa, san wont lan, li fèmen bouch li. Li pa di anyen. Minis defans lan nou konnen se Evens Paul ki bay li, yo tout fèmen bouch yo, pa gen youn ki di anyen. Medam mesye se grav wi sak pase la. Son bagay ki orib wi. Pa gen youn ki di anyen. Bagay la tèlman grav ke se menm dominiken yo menm bò kote pa yo ki oblije kouri pran inisyativ pou fèmen mache an yon fason pou tansyon an kapab fon kalme. Waw! Se tris! E lè nap di w jisteman gon odyo nap tande la nou pral tande talè la konsa yon jenn gason bande zye l misye di mesye nou menm kap fè manifestasyon adwat agoch ou tande gen manifestasyon okap gen manifestasyon senmak tout sa yo se radòt se pou nou tout tout 9 depateman yo pou nou debake pòtoprens pou nal retire vòlè sak nan tèt peyi an Tout 9 depateman yo se pou nou alinye nou nan pòtoprens pou nou al etire viris sak nan tèt peyi an se sa pou nou fè salomon e mpral bon nou an nou envite moun yo tande ekstrè sa touswit ki trè enpòtan e medam mesye paske nou dil e fò nou soulve popilasyon de fason pozitif paske jodia la konplo sa li pap pase Konplo sa pap pase medam mesye pandan ke ou tande gen pwoblèm gaz ou tande e rankont ap fèt nan entènasyonal lan pandan se tan Luis Abinader ap eseye fè kèk lòt bagay bon nou evite ou tande ti eksè sa vit vit pi pa la swit nap avanse. Kounya nou pral konprann ke peyi sa li menm son peyi nèg yo anglouti ki pou fini la fin du monde poko rive men nèg yo fè la fin nou e nou menm kazam nan men jounen jodia la Nou menm ka zam nan men jounen jodia la nou paka fè anyen pou pèp la paske yo met zam nan men nou pou nou kontinye tiye pèp la pou nou toujou kontinye maspinen pèp la anben mwen map di nou sa jodia e sak fè m ka fè ti pale sa ansanm avèk nou pou m eklèsi nou de kèk bagay paske jeneral la pa la e si nou wèm bouche figi m tou piga nou fè vye kòmantè sou sa paske nou konnen sa map di yo la pral tèlman enpòtan depi nèg yo wè figi m yap fè touye m nan baz la m oblije m paka fè sa. E tande m byen, m ap eklèsi nou sou yon bagay si nou vle na konprann pèp ayisyen an jeneral. Ebyen meyè fason pou nou fè sa m pral ba nou kòman pou nou fè sa. Men sa nèg yo pè. Nèg yo pè pèp. Ki jan fè lè pèp la pran lari nèg yo rele pèp agoch adwat ap bay pay monnen pou tout moun antre lakay yo. Ebyen m ap di nou sa. M konnen pèp grangou pa ka mennen yon lit, men nou se ansyen desandan Desalin ke nou menm si nou vle nou ka mennen peyi nou jan l te ye deja a nan lane ki te pase yo m potko fèt yo. Jounen jodi antanke jèn gason fyète m se yon zam nan men m pou m ap tiye twop pwòp frè m kòman nou konprann bagay sa. Enben m ap di nou sa jodi a pou nou jwenn solisyon avèk peyi sa se yon lòt endepandans pou nou pran e endepandans sa kòman pou l ye? Tout 9 depatman yo ap antre nan Pòtoprens pou n pase pran nèg a zam nan men yo. Dayè, pa gen nèg ka zam, pa gen kle bandi ka zam nan men l la ki ka fouti di li pral goumen avèk yon pèp. Jamè w pa kapab. Fòk tout depatman, tout 9 depatman yo antre nan Pòtoprens Pase pran nèg bandi yo an nal dechouke malfektè sa yo si non nou pap janm viv byen. Epa bagay moun ki pa nan anyen avè nou pou nal kraze nou konn kiyès kap fè peyi a bi a nap mache al pran yo kote yo dòmi kote madanm yo ak pitit yo demere e la pou nal e m priye nou an gras si nou pa fon lòt endepandans si tout 9 depatman an nan peyi a paka antre nan pòtoprens pou kraze brize depi se bagay gran nèg gen nan peyi a paske map di nou sa jodi a nou pat konn sa peyi nou an pa gen gran nèg peyi nou an gen malfektè komèsan. Vwala wi efektivman peyi an pa gen gran nèg son ekip malfektè se yo k kanpe dèyè sa medam mesye toutotan gen estabilite an ayiti l bon pou yo tout pwoblèm ki gen anndan peyi an l bon pou yo asasina yon prezidan li trè bon pou yo trè trè bon pou yo Pandan se tan, y ap finanse manifestasyon an Ayiti, y ap kraze, y ap brize, y ap fè enfiltrasyon. Donk, pèp la, lè nou di l, mete granmoun sou nou, nou gen yon peyi pou nou defann, nou gen yon nasyon pou nou defann. Wi, Salomon, an nou avanse. Nou gen yon peyi pou nou defann, nou gen yon nasyon pou nou defann. Eske kote w ye la, Ozetazini, Kanada, Lafrans, Wa e Matinik, Gwadloup, Sendomeng, Brezil, Chili, kote w ye la, Kiraso, eske ou dakò avèk fòs okipasyon sa? Jodi a, eske n dakò Pou yon gwoup nèg ki pran plezi bay tèt yo non Akò Montana, Akò Penn, Akò 11 Septanm, epi jodi a nou wè gon gwoup nèg ki bay tèt yo non Akò Montana, 42 Ayisyen chita nan otèl, epi jodi a yo deside pou pèp Ayisyen an, epi yo jwenn 2 blan ki kòmanse ap karese rèv yo an palan de Akò Montana, epi gon plan k ap manniganse pou Ayiti la. Poukisa ye? Plan an se wè kòman, 1 si Ariel pa premye minis, enben konsèy prezidansyèl kap genyen an, si yo ta retire Ariel, men yap tou prepare yon fòs militè pou yo ta tou vin nan andan peyi a. Eske nou kapab pran yon fòs militè jodia la? Kisa yap vin regle andan peyi a? Eske se rès resous ke nou genyen? Min nou yo, min lò nou yo y ap vin pran. Èske n ap dakò pou yo vin eksplwate tout richès ke nou gen la ankò anndan peyi a? Paske nou sonje an 2004, gwoup moun ki pwopoze akò Montana, Magalie Comodeni ki te minis de la kilti, se youn nan moun ki te vann kesyon moniman ke nou genyen yo. Pa egzanp. E nou touche estati e Makandal e nou sonje e san nou bliye te bay blan pèmisyon avèk Jera Latòti se pa kounye a fanmi Latòti ap fè peyi a mal enben te ba yo pèmisyon pou yo te desann anba lanmè a al chache mesye le bato depi 1492 ki anba lanmè a enben ba yo pèmèt pou yo fouye l jodi a nou pral tande nou pral eseye konprann reyaksyon Pamela White. Jodi a, e sa nou toujou ap poze tèt nou kesyon, lè nou gen restavèk tchoul sa yo, pa gen lòt bagay pou yo fè, se mouri pou yo mouri. Paske yon peyi jodi a la, paske tout peyi, ou trayi peyi a, ou pa gen lòt bagay pou fè, se elimine y ap elimine w. Ou pa ka pran peyi a, n ap fè sa. Lè Geneyi, Ariel Henry ki fin pipi, ki pa gen anyen ap regle, nou paka pran peyi a pou nap mete sou titèl. Nou paka pran peyi a pou nap mete l anba okipasyon ankò. Blan te antre an 1915, yo fè 19 an. Kisa yo te itil peyi a konsa? Yo pot, yo bote tout richès peyi a, yo eksplwate min nou yo, yo eksplwate tout kote peyi a gen richès. 91, nou pral sonje koudeta ki te prepare pa Lèzetazini e avèk lame Dayiti, Raoul Cédras, Michel François. Se menm Ameriken sa ki pat gen kontwòl Jean Bertrand Aristide a sèt epòk, enben nou pral sonje yo pral kòmanse yo konplote avèk lame Dayiti an 1991 pou te kapab eseye chèche kontwòl Jean Bertrand Aristide ki te vrèman popilè pa t gen moun nan epòk sa a ki pa t di li pa t Lavalas, li te vrèman ra pou pa t gen yon moun pou w ap pale pou pa di ou se Lavalas. Ebyen jodi a ankò, se menm blan sa ki konpoze an ka. Black Lives Matter, Lavi moun nwa vo osi byen ke lavi blan yo, San lè li ka. Ki nan kò gwoup yo, anbasad amerikèn. Sale Lika Sale Lika San Sale San Sale Lika Sanle Sanle Sanle Sanle fò tande m tou Sanle se nou kap men se se nou kap mennen se nou se nou se nou se nou kap mennen entèvyou a mon frè mon frè se nou kap mennen entèvyou a m gon kesyon pou fè m poze w kesyon an se yon kesyon ki ensistant odito oditwa a la voye ban mwen anpil ou menm Sanle Lika lè w nan boukante lapawòl ou toujou pale avèk Ou toujou lage bay ou toujou lage de deklarasyon frakasan. Alò nan tout emisyon san Lelita pase. Nan tout emisyon ou pale ou pale ou pale kite pale kite pale ou toujou fè de deklarasyon frakasant ou gwo avantaj ou pa viv an Ayiti ou ap viv Washington ok menm si nou menm si nou toujou mande w prèv yo pa janm bay prèv yo vrèman vre men gen moun ki mande m la pou m di w pou m mande w nan kisa San Lelita gen pou wè a masak Jan Rabèl la. Ok sa a se se sa yo rele ti kou lavalas pa anba m abitye avèk yo ok Juno. Non m pa lavalas m pa lavalas m pa janm lavalas. Epa yon moun ki voye ba ou Juno se ou menm menm ki poze kesyon an banm reponn li pou ou ok m pa janm prete Janrabèl nan vi m m pa janm abite m pa janm travay m pa janm al lekòl met ou alèz ok donk ti kou sa yo ou pa bezwen vin bay yo la e nan boukante lapawòl. Donk mwen m pa gen pwoblèm ke Lavalas vin mande m dèkont, mwen m ap reponn paske m pa gen anyen pou m kache. M pa janm patisipe, tout nèg konnen m, m se yon nèg pi gwo zam mwen genyen se sa k nan tèt mwen avèk sa k nan bouch mwen an. M pa janm nan vyolans nan peyi Dayiti tout moun konnen m. Peyi ap peyi ap tande w. Lavalas mete sa l vle tout moun konnen m. Peyi ap tande w tou, ou di bagay sa anpil peyi ap tande w pou tout mo pa w la. Pou nou kontinye sa n ap di an, si madan Lalim vle Li avèk sèvis entelijans anbasad yo ki konn tout moun ki nan gang, tout moun ki nan trafik zam, tout moun ki nan kokayin e tout moun ki nan koripsyon. Si lavi moun nwa peyi Dayiti gen valè pou yo menm jan a lavi moun blan, yo pa ta pran 3 mwa pou aplike rezolisyon 2645 lan. Rezolisyon 2645 lan trè klè. Depi w moun nan trafik zam, ou nan kore gang nan peyi Dayiti, fò yo sezi kont an bank ou an Ayiti a letranje. Kòm si madan Lalim pa konn 11 oligak ki nan gang e ki nan trafik zam? Madan Lalim pa konn 3 ansyen prezidan ki nan trafik zam, ki nan kore gang e ki nan koripsyon? Madan Lalim pa konnen yo? Madan Lalim pa konn ansyen palmantè yo fè odisyon nan sena a kote nou idantifye 17 ansyen palemantè, senatè ak depite ki nan gang? San pèp la kap koule la a fòk gon moun ki pale pou li. Jwèt koken sistèm nan nou pap antre ladanl nou menm. Nou kanpe anfas sistèm nan. E sa fè 25 an ke nou kanpe anfas sistèm nan. Se des oligak ki pran 13 milyon moun nwa an otaj konkou se nan plantasyon lakay yo ke yo ye. Pa gen moun kap aksepte sa. E Ariel se oligak yo a sistèm nan lap defann. Li pa ka rete la, fok li mache. Mèsi anpil Stanley Lucas, se t on plezi. Mèsi anpil, se t on plezi. Mèsi anpil. Te gen yon masak yon kote k fè re ki rele la montagn se yon mèsenè blan ki vini yon swis li vin dè vòlè pe tè peyizan nan kote k rele la montagn lan koulye a lè yo rive lòt bò a yo kòmanse touye prezidan e e peyizan peyizan yo sonnen lanbi epi yo defann tèt yo. Majorite moun ki te vin a blan pou vòlè tè yo, moun sa yo se yo k mouri. Jiska prezan viktim yo anlè lamontay. Donk moun kap vin pale w de masak Janrabèl se pwopagann lavalas ke l ye. Okenn moun Janrabèl pat prezan lè bagay la te fèt. Enben mèsi anpil San Lelika men se pa yon kou nan do. Mèsi anpil. Bondye beni nou. Bondye beni w tou San Lelika. Se pa yon kou. Dako frè m. Dako. Ok. Nou wè sa Ariel ap fè peyi a. M sot tande nou k ap pale de lekòl la la a. Gen 4 milyon 500 mil timoun ki gen pou tounen lekòl, 3 milyon 500 mil ki nan fondamantal la avèk yon milyon pou segondè. M wè bèl pledwaye nou fè pou rantre lekòl la. Malerezman, nou bliye yon grenn bagay. Se nèg sa yo ki t ap badijonnen lekòl a matyè fekal pandan lòk se yo menm ki sou pouvwa a. Se yo menm ki t ap boule lekòl. pandan lòk se yo menm ki sou pouvwa a, se yo menm ki te sou video pandan lòk ki te konn di pitit pèp la depi w voye pitit ou lekòl make non l anba pye l pou lè yo koupe tèt li ou konn pou w ka rekonèt li depi m tande Juno pale de fanmi lavalas ki nan koudeta jounen jodi a mwen m pap pran sa Konprann? Fanmi Lavalas se nan koudeta, nan konstitisyon an pa gen sa li di. Konstitisyon an trè klè, Maryse Narcisse. Pa chavòb, Joel vòb ki nan koudeta e oligak kap kraze peyi a. Nan ki koudeta yo ye a? Nan ki koudeta yo ye a Stanley Lucas? Kòmsi Lavalas pa nan sante piblik, yo pat fè temwanyaj la nan radyo pou di w ministè sante piblik, gouvènman ki touye prezidan an, yo gen ministè sante piblik nan men yo? E minis sante piblik la se li se ansyen chèf kabinè alò minis sante piblik la Ariel Henry se ansyen chèf kabinè l lè Ariel lè l te minis sante piblik pou fizyon sou preval. Kòmsi m pa konn sa? Kòmsi m pa konn sa? Ok donk lè w lage yo di se lavalas ki mete l la donk. Lavalas ladan l lavalas bay feu vert pou misye vin minis sante piblik. Wi nou konnen lavalas toujou renmen sante piblik nan men li toujou renmen sante piblik nan tout pouvwa k moute se la l toujou li toujou ye. Non se konsa l ye li gen bagay nan men l li pran pòz li pa nan pouvwa e metye yo sa antouka. Donk ou vle di pat gen koudeta 91 Sandelica? Non, koudeta 91 lan te fèt, nou ka diskile de li tout bagay. Jounen jodi a, tèlman gen koudeta, bon se mwen menm ki te antame dyalòg pou le retou a lòd konstitisyonèl ki pèmèt akò Governors Island vin fè. Premye nèg k al chita avèk Gerard Pierre Charles, lè sa a m te nan yon enstitisyon entènasyonal ki t ap fasilite dyalòg pou le retou a la a lòd konstitisyonèl. Donk mwen konnen. Kijan fè m pa konnen an? Bon m te travay pou le retour à l'ordre constitutionnel sou ap di la mon chè. Ou gon mo wap di jodi a nan okazyon an? E bon mwen menm m pa konprann yon pati politik ki te viktim koudeta jodi a yo nan koudeta. Se sa m pa konprann nan. Ebyen remèt kou a mon chè. Yon pa non se sa m ap di w wi. Yon pati politik ki te nan koudeta epi jounen jodi an e.